Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon rumeur la li te imminente kòm kwa yo te arete Yanick Joseph ebyen pandan jounen dimanch la anpil pawòl tap pale sitou te gen yon voice ki te pati konsa. Komandè eske se pou tèt mwen m pran manda eske m te nan vòlè komandè eske mwen nan vòlè komandè eske se pou tèt mwen kisa m fè pou m gen manda dèyè m kisa m fè eske se pou tèt mwen eske se pou tèt mwen eske se pou pitit mwen komandè aah aah Imediatman moun nou fin nan de vo y si la, o takabab di ke Yannick Joseph... Ancien dirigeant SPNH 17 était en difficulté. Mais écoutez, quand on est journaliste, ou pas supposer comme si relater n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut enquêter pour savoir est-ce que Yannick euh, Joseph Joseph lui une arrestation vraiment. Tande byen, Yanick Joseph etait en difficulte au niveau de la primature parce que lè nou fin tande vwa sa nou menm nou al chache genyen plis detay. Yanick te genyen randevou avèk PM Ariel Henry surtout en ce qui concerne zafè manda ki lage sou do l parce que écoutez bien, il ya le premier ministre Ariel Henry men byen avan il y avait Léon Charles. sous Jovenel Moïse, sous Ariel Henry. Léon Charles, c'était un ancien chef de police, commandant chef de la police. Mais par le fait que as gagné un mandat, Conte, Anik, ebyen, eh Puiske machin nan li chanje chofè, Yannick ap fon jan la pou wè si l ta kapab enplore sekou yon moun ki rele Ariel. Se nan kontèks sa a m ta kapab di Yannick te rann li nan Primati e li te vle pale avèk Premye Minis la. Petèt ke yo te gen randevou. Donk sa na pa mache antouka paske e fòk nou di ke polisye ki nan Primati yo pa ta vle li antre epi te gen yon pwoblèm tou se ke kòtèj PM nan t ap sòti Se sak fè w wè Yanick tap fè bri konsa. Donk pour cette histoire d'arrestation nou pa bezwen pale koze konsa. Pandan PM nan ap sòti, Yanick al fè bri devan kòtèj la, polisye yo ki ap sekirize Ariel metrize Yanick epi yo Fè yon ti mete l on kote, aprè kòtèj la fin ale nèt yo libere Yanick. E n ap raple, madam sa a li kalifye pou pwogram Biden nan. Men akòz entèdiksyon depa kont li, li poko ka vwayaje. Se sa k fè w wè li t al rankontre mesye Ariel Henry konsidere kòm yn sta pou oubyen kòm yon delivrans pou Yanick. Se la wi anpil moun konn di ke ou bezwen lento Ou ka wè fèy bannann nan grandi l grandi men depi l kase pitit mwen l ap jwenn pye bannann nan. Sa k ta di Anik ta pral oblije bese figi li devan Ariel pou ta mande l etire manda a pou li souple pou l ka vwayaje. Brèf, passons à autre chose. Hier te gen yon situation de tension au niveau de Fermat. C'était donc le 4 mars 2023. Habitant nan Fermat nan komin Kenskòf viv yon situation de terreur. Li te 8 è konsa akòz anvayisman katye sila a nèg ame ki gen gwo zam nan men yo. Daprè temwanyaj anpil abitan ki ap viv anlè a la ki mande èd otorite polisyè yo, nèg ame yo te deja okipe zòn Duplan 3. Abitan yo fè konnen ke endividi yo pwogrese nan Fermat lè yo tire anpil kout bal. Menm abitan sa yo, ki yo menm fè kwè katye a te ansèkle mande sekou pnh. Atak sila sou yon nouvo katye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens li vini anviwon 24 è aprè yon rankont antre wo kòmandman pnh la sou sitiyasyon sekiritè ki genyen nan peyi Dayiti. Kidnaping pandan moun yo ap dòmi nan Fermat. Bandi yo frape fò anlè a. Nan lanwit samdi 4 mas 2023 a, nèg sa yo kidnape yon kouple o nivo de Duplan 3, zòn nou sot pale la. Fòk nou di ke depi asasina 4 polisye nan Metivye nan mwa janvye pase a, lapolis. Li montre li parèt retisant pou kapab entèveni pou kontre kare gang ame yo ki yo menm bezwen pran teritwa. Nèg sa yo anlve lakay li akonpaye ak madanm ni nan sware samdi 4 mas lan. Li rele Eddy Joseph se yon ansyen direktè jeneral ministè travo piblik, transpò ak kominikasyon. Bagay la. Vrèman rèd nan peyi Dayiti. Gen yon jèn etidyan ki rele Rwenchel Jeanty, nèg yo te kidnape li, yo libere l. Etidyan fakilte de dwa ak syans ekonomik nan Inivèsite Deta Dayiti, Rwenchel Jeanty li jwenn libète li dimanch 4 mas 2023. Yo te kidnape li nan Pòtoprens, se te dimanch 26 fevriye 2023. Rutshelle Jeanty jwenn liberasyon li kont ranson daprè yon sous pwòch viktim nan. Ankenn enfòmasyon pa devwale sou kantite lajan ki bay. Antouka fòk mwen di nou ke genyen anpil moun Solino ki kòmanse ap tounen lakay yo. Paske pou lenstan genyen Yon ti kalm ki renye, ebyen se le moman pou ke kèk grenn moun ta kapab tounen. Moun ki te deyò o nivo de Belair, moun sa yo menm tou yo tounen lakay yo paske jounen samdi a te gen anpil kout bal. Nèg je nèf yo tou te pwofite atake. Men apre tou, ebyen moun yo. pwofite tounen lakay yo. Avan m pral pèmèt nou tande kèlke zabitan e kèlke militan tou nan Belè, fò m di nou byen ke chache sa k lakòz batay sa. E pou tout moun ki konnen, pou tout moun ki konprann, nou konn sa k fè batay la. Moun ki kapab denonse, se pou n denonse. Moun Solino se pou n denonse. Moun Belè se pou nou denonse. Paske, ban m di nou yon bagay. Bèlè deja nan sitiyasyon katastrofik. Eske Solino kapab vin menm jan ak Belè? Konprann byen sa map di nou an wi. Kounye a nou pral dim nan tèl kan. Solino paka menm jan ak Belè. E jounen jodi a la a, fòk otorite yo di yon mo pa rapò ak sa kap pase a. Fòk se antant ki pou genyen paske jounen jodi a la a, yon nèg kapab sòti sou Belè pou al pran ti plezi w. Solino. Eske nou konprann sa map di nou an? Moun yo se vwazinaj. Abitan yo pa gen ankenn pwoblèm antre yo. Se yon senple zizani epi sa w tande a la a, n ap fè gè. Nou bezwen pran zòn, nou bezwen pran tèritwa. Moun ki a la baz bagay sa a nou konnen. Sa ki a lorijin batay la nou konnen. Si nou ka rezoud e pou n rezoud li. Nou konnen sa k kòz batay la. Enben rezoud pwoblèm nan. E nou pa bezwen rive jiske la. Paske. nou te fre. Lè bagay kòkòt a figawa m pa t konnen n. Se pa lè bagay la difisil la, lè moun ap kite Belè, lè moun ap kite Solino pou m konnen n. Èske nou konprann? M pral ba nou ide avèk kèlke militan yè pandan batay la te rèd paske te gen anpil bal ki t ap chante o pwen ke Ti Youri te pran bal. Alò fò m di nou byen ke sou koze Ti Youri a m wè kòmantè ki di ke m pa poste videyo a. Gon bagay pou nou konprann an matyè de videyo. Depi videyo a pa pou ou, si w pran n sou on moun, yo kapab. Baw sanksyon si moun nan pa aksepte paske anpil nèg genyen dwa dotè sou video yo ou pa gen dwa pran video yon moun gon grenn bagay pou nou konprann si pa egzanp ou pran yon video ou pran yon dezyèm ou pran yon twazyèm 3 moun sa yo di yap siprime chèn wan yo kapab fèl paske si chak baw yon sanksyon yo mande youtube poul siprime video a sou chèn wan depil fèt pandan 3 fwa de swit. An 90 jou, ou pa gen chanèl ankò. Èske nou konprann? M te estime ke se te odyo a ki te evidan pou m te fè nou tande, paske m te mande yon kòlèg videyo a, li te di m ke li pa p pataje l. Èske nou konprann? Bon brèf, nou pral suiv temwanyaj yo, epi M salye tout ayisyen konsekan ki atravè le mond e nou di jounen jodi a sa kap pase la se yon bagay inesplikab se yon bagay enkontwolab nou menm popilasyon sivil la nou pa ka kontwole pase lè w ap gade pou wè m basya solino son sèl avèk belè. Pa gen kote diferan la. De kote sa yo pa diferan. Se di, lè pèp Bèlè ap kouri, se Solidarite. Lè pèp Basya ap kouri, lè pèp Basya ap kouri, se la yo vini. Se di, lè yon bagay Basya, moun Bèlè, e la al pran refij. Solino tou osi, se menm bagay la, se la al pran refij. Men m pa wè le poukwa ki te ka gen la pou sa sèlman. Yon ti bagay malentendu pou gen tout bagay deblozay sa fèt. La ou wè ou vin wè gon bagay ki te gen deja. Nou pat ganyen deja. Nou menm gade jan popilasyon ap viktim la. Sa se popilasyon sivil la se li kap viktim. Sa di nèg yo gen bagay pèsonèl yo yap regle. Fo nèg yo gen bagay pèsonèl yo pou yo regle gen tout bagay pèsonèl yo. Pase la pou wap gade pou wè yon ti fraksyon segond ou wè cha gentan anvayi. Men popilasyon kap viktim la. Mwen menm la map gade pou wè. Lè map gade pou wè. Lè map gade pou wè anndan anndan e solino. Anndan solino. Anndan Kyèt mesye pou wè cha yo ap anvayi bèlè. Katouch demare. Popilasyon pa epanye. Ti moun kòm gran moun fòm tap wèm tap moutre nou talè a. Popilasyon sivil la jan lap debake. A popilasyon maya tou. Popilasyon e e solino a. Popilasyon basya a. Mwen m kèm pi fèm mal mwen menm. Pou popilasyon. Basia, Solino. Moun sa pa gen anyen arevwa nan bagay sa yo moun yo ap fè a la a. Moun sa pa gen anyen arevwa ladan li. W ap gade rapid, ou wè cha gentan vini rapid. Ou wè dat Bèlè a depi diran katran Bèlè ap mande lapolis ede nou sekou avèk gang Jenèf yo. Poko janm wè nèg sa. Laprezans poko janm wè laprezans lapolis yon jou. Pou ki parèt. Yo tiye yon ti dam ankò lan mache a. Yo repran youn ankò. Yo repran youn ankò. Wè pou mouton wè. A tout sa popilasyon kanpe l di w lapè, bagay sa pa fèt moun nan mouri moun nèt. 4 reyinyon fèt. Men bèl nenpòt. 4 reyinyon fèt pou sa pa rive la. Wè 2 endividi mal entansyone. Yo gen bagay pa yo bezwen regle pèsonèlman. Kounye a yo bezwen anekse pèp popilasyon ladan men popilasyon k ap viktim la. Wè tout ou pa wè youn la. Popilasyon li k ap viktim. Wap gade wè popilasyon solino. Popilasyon bas ya, popilasyon maya e yo kap viktim la. Popilasyon bèlè osi e yo kap viktim la. Vwala, bay moun ki konnen. E lòt gade, nan pa janm reflechi de sa. Li tap reflechi li menm pou lege afè pèsonèl li. Men pat reflechi li menm pèsonèlman. Popilasyon bas ya, gen tout ti biznis sa yo. Popilasyon solino a gen tout ti biznis sa yo. Menm si bèlè, bèlè te kòmanse kraze pa gang yo men toujou gen popilasyon la. Popilasyon bèlè kòman pral fè? E tout moun so pral nan lari a kibo pral rete la? Kibo pral domi la? Wè la se dago bwè e se pi fò moun anndan bas ya pi fò e kay yo. Ni moun bèlè pi fò e kay yo. Kay yo pèsonèlman. Moun bas ya ke kay yo pèsonèlman. Sa vle di wap gade wè gwo gwo yon ekip moun la ayopò sou plas ayopò a. Moun ap plenyen ap rele anmreyy. Sa fè mal! Moun bas la pa gen dwa nan mizè sa yo menn. Moun mara pa gen dwa nan mizè sa yo. Menm moun solido pa gen dwa nan mizè sa yo. Nou di nèg yo gen kè bay pèsonèl yo. Yo konn si apre gen kè bay pèsonèl yo pa vin met popilasyon ladan l. Se ti bout balèn nou, moun ki gen, moun ki gen e kòman sa rele e pano solè yo, moun ki gen telefòn recha e anpoul rechajab yo, yo ka fè sa. Ou wè sa m di w la? E sa mwen oblije goumen kache dèyèl pa lojik sò fè analiz analiz byen lojik analiz politik rapid pou sò fè analiz la la byen li byen rapid la pou wè ki sa rive la a di gwo mo a tout moun mouri wè popilasyon solino popilasyon basya ap mande wè ap mande ap mande antant pa do gè wè sa ou wè gwe gwo ou lò ekip endividi yo men yo ta bezwen antant non pa gè bagè nou pa do nan gè e la nou ye. Pa gen bagay gè pou te ka fèt la. Li pa gen okenn sans. Li pa gen okenn sans. Pou polisye a polisye pral goumen pa gen okenn sans la. Figi moun sa a n abitye wè l deja, nou rewè l ankò. Fi sa a pa yon bandi, li pa yon revolisyonè. Fi sa a se yon fi ki fèt, ki leve, ki grandi nan Bèlè. Toutotan ke l egziste, depi Bèlè gen yon malfezan y ap fè l, w ap toujou wè fi sa a k ap pale. Gen moun ki pral di, Fi sa a ki sa l ye? Fi sa a pa anyen. Fi sa son pitit bèlè. Yon fi, manman m te peyizan, papa m te peyizan, yo fè m bèlè, m te gen richès lan sou bèlè ki brile m ap viv de no jou. Yon goumen gen 4 an. Apre 4 an goumen an nou wè nou tonbe nan sa a la. Sèl repwòch nou gen pou nou fè, nou konnen peyi a gen yon paran ki rele lapolis. 4 an, yon paran, ou pa janm parèt, yon pitit. Nan difikilte, ou pa janm parèt pou gad kisa pitit la genyen, yo resi pote w plent, ou debake a yon lòt igwaz, ou vin ba nou kou. Paske jodi a la, sa ka pral gen 1 an e kèk nou te gen yon chak te antre deja. Jodi a la nou gen yon chak antre tout longè. Nan tout jou k pase yo la, y ap solisite yon sèl bagay. Y ap di bèlè fè, bèlè fè, bèlè fè. Ou konn sa k fè nou menm, nou pa t gen tan pran laprès? Se paske nou pale twòp. E mezanmi byen sezi sa nou pral di a Bèlè pa gen tò non Bèlè pa gen tò Nou kwense twòp Nou gen katran non goumen De tanzawòd goumen an pran lòt ekstansyon Goumen an pran lòt imaj nan figi nou la Nou pa konnen Men nan moman an la Nou santi se Genève ki pran ekstansyon sou tèt nou. Depi yè nap tande moun Solino, tout kote ap rele di moun Bèlè ap fèl. Se pa moun Bèlè kap fè moun Solino. Si Bèlè gen 4 ran depi lap goumen, se Solino ki se zip ki nan do rad nou. Ou panse konprann nap rache zip sa? Sim gen 4 ran map goumen a yon vwazinaj ki devanm, Vwazinaj dèyè m nan m pa gen anyen avè w Si w wè m vire m voye wòs sou ou Ou gen yon chyen w ki jape m nan nwit Ki mòde m pandan m ap goumen Nou pa gen anyen ak Solino S on anòmali m pa konn sa k genyen an Jiskisi m pa p ale pi lwen M pa p fouye nan sa Sèl sa k enterese m Bèlè deyò la Nou pa konn poukisa yon cha antre E nou menm n ap toujou ka di l Nou pa konnen gen moun ki gen cha Nou gen enstans lapolis. Polis legal, polis nòmal, polis konsène yo. Moun Bèlè, se Endyen nou ye. Lè n di w se Endyen nou ye a, Bèlè se gwòt nou. Nou pap ka deyò nan gwòt la. Ke yo tiye tout Endyen yo, yo detwi gwòt la pou yo met ras Endyen an deyò. Paske wè nou menm, malgre tout difikilte nou, nou toujou fè tout efò. Gade mwen menm. M gen 9 chanm kay mwen yo brile. Gen moun ki konnen m pral mouri, m pral fou, m pral kouri. Aprè rekou Bondye ban mwen, m fè efò, m ret kanpe. Nou menm moun Bèlè, nou pa odasye, nou pa rizye, nou rezistan. Aprè rezistans nou, se repons sa a n jwenn. Non nou nan tout radyo. Yo di tout bagay de nou, nou dakò. Men moun k ap pale yo, fò yo konnen tèm koze yo. Anvan yo kritike nou pou yap peye solisite di nou bandi nou chimè nou moun sal ui nou fò nasyonal pòs machan kòm solino kite yon divizyon leve nou pa konnen nou pa gen fanmi solino la pou kounya men tout fanmi an gaye la ou pral pase la nan tout pòs machan wap wè tout timoun nou yo tout granmoun nou yo nou re nan lari nou re bò rigòl la ankò.